Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Bagay la te rèd wi nan Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 dimanch 6 jen an paske gen anpil kout bal ki t ap pete nan zòn sila e ke ebyen te gen anpil moun yo menm ki te oblije mete tèt yo deyò donk gen dè santèn de moun wi paske m ap gade kèlke zimaj pou wè gen moun ki yo menm al pran refij onivo de BNC ki anfas Delma 2 an. Epi gen anpil lòt moun ki yo menm moute nan 18 paske te gen anpil bal ki tap pete. Ki sa l te ye? Lapolis an kèlke sòt te kadriye kèlke espas men e pa dèyè gen atak ki te fèt sou Babekyou. E nèg yo tap satiyèt Babekyou anba anpil gwo kout bal. Ebyen nan kad pote boure sa yo fòn di ke Barbecue genyen yon pwòch li ki tonbe e yo rele misye nimewo 10 misye se youn nan nèg ki konn al bay antèn donk misye tonbe men gen enfòmasyon ki fè kwè misye son ti chen cho petèt ke li pat swiv enstriksyon yo bon misye tonbe advèsè a manje piti sa pou Barbecue fòn di tou sou devan genyen kèlke polisye ki yo menm te kadriye kèlke espas, epi nan do nèg yo t ap file Barbecue anpil kout bal. Lè m di nou sa, bagay la te vrèman rèd o pwen ke moun yo se kouri yo t ap kouri kite zòn nan. La ou gen yon ide pa rapò ak ti imaj sa yo ke ou wè kote moun yo tap kouri kite blòk Dèlma 2, Dèlma 4 pou al pran refij yo kote yo kapab respire mye. Bon, sa pa rive pou la premyè fwa men sèlman sa m ta kapab di nou se sèlman jwè sa mwen konnen ki mouri sa yo rele nimewo 10 lan donk se tankou n ta kapab di yon eklerè. Nan lang franse misye se antèn li konn fè. Alò m pa konnen si misye konn pote zam. Enfòmasyon m te di nou sou BBC an, kote m di nou misye vandredi pase a misye manke mouri. Kisa li ye? Vandredi pase an, nèg yo ap byen prepare konplo yo pou y al manyen Barbecue fò. Nèg Bèlè avèk lòt zòn ki ap goumen avèk yo a. kont Barbecue. Gen yon enfiltrasyon ki fèt. Enfiltrasyon an fèt e nèg yo gentan antre yon kote ki rele sou lang. Nèg yo antre sou lang, men eske m ta kapab di se de konplisite avèk kèlke sitwayen ki yo menm abite anndan an? Oubyen eske se yon enkirson ki fèt san ke kòmsi pa gen moun ki bay konplisite yo oubyen aval yo? Nou pral vin pi devan pou n wè eske genyen moun ki te konplis ou pa. Nèg yo byen poze anndan, nèg yo ranje kabann yo pou BBC. Men fò m di nou byen, lè nèg la dyab li poko kite l, ebyen dyab la toujou fon jimnastik pou li tou pou kapab sove l. Tande byen sa m di nou, le dyab la poko kite l. Dans la soirée du vendredi, BBC ap travèse, sa di Barbecue, misye ap travèse pou ale nan zòn nan tou pre a. Se le moman gen yon advèsè ki rele misye nan telefòn ki di l, ap w ap travèse tèl kafou, gen tèl rad sou ou. Hap! Babekyou tranble kou fèy bwa lè sòlda a di l sa. Misye tou kouri al lakay li, misye pa ale nan zòn nan ankò. Donk, ce coup de fil venant de son adversaire l'a sauvé. Èske w konprann sa m di w la? Misye ap regrèt ke li te rele Babekyou paske si l pa t rele l pou di l, wè, wè eta w ye, anba dèyè w vid, gade jan w ap mache nan lari a, m te ka lave w la wi. Bon, misye sote la epi. Misye al ranje koze l. Se nan moman sa a misye konnen ke te genyen yon bagay konsa nèg yo te fon enkirsyon y al kache y al tann li. Pa gen anyen ki t ap ka sove w bòs bab. W konprann? Pa gen anyen ki t ap ka sove w. Kounye a la, lè misye vin konn konplo a, misye batay, li mete nèg yo deyò, m kwè li vin moute yon mur. Apre sa, Barbecue al nan zòn nan, sou lang. Li DTP pansman ki te sou li an. Misye di moun yo, nou konn sa k pase? Ou wè m pran 2 bal nan batay? Se pou nou. Misye di l pran bal, se paske pa rapò ak batay l ap mennen, se pou moun yo. Nou pa ta dwe fè m sa. E Barbecue pale ak yon seri de. jenn medam ki nan zòn nan pou di yo ke ou wè menm nèg an bourik yo lè nap sot nan pwogram nèg sa yo konn fè kadejak sou nou men depi nou di e moun zòn nan nou ye akòz de mwen menm yo paka fè non sa nèg an bourik yo menm alye yo wi men nèg yo konn fè ti dezòd donk m pa wè pou ki rezon nou te al oblije ranje ak mesye sa yo ou byen kite yo antre la san ke m pa konnen epi pou ta al detui lavim. Donk an retou, Babekyou deside l mete moun yo deyò. Donk li mete yo deyò, m pa konnen si e pwovizwaman, men de tout manyè moun yo deyò. Eske aprè yon tan y ap kapab retounen? Ba, je ne sais pas. Kounye a, men kòman bagay la ye. Fò m di nou byen ke menm lè w wè nèg Bèlè ap pèdi sòlda, Men nèg yo yo menm yo pap bay vag nan batay la. Paske nèg yo gen yon fyète lakay yo kòmsi fòk Bèlè delivre. Bon brèf. Men genyen mesye 400 mawozo yo ki vle chanje strateji nan batay la. Yo di nèg yo nan Bèlè konsa, Ekoute mesye, lè m vini isit la, m pa vin nan fèt, m pa vin bwè bouyon. Mwen vin pase nèg bal. Mwen vin pote boure pou m kapab mete enmi n ap batay kont li an deyò. E gon lòt enfòmasyon ki di ke eske nou konn wè tip sa a ki li menm nan gwoup nèg 400 mawozo yo m kwè misye se Ronald li di nèg yo ekoute mwen m pa konn vin met pye m nan batay pou m pa ratibwaze zòn m wè sa k ap fèt sou Bèlè a la a Se kòm le jeu entre Tom and Jerry, m pa entèvni nan mòd batay sa yo. Ou wè lè batay la serye, lè nèg Bèlè kòmanse pèdi bon grenn, lè yap avanse sou yo pou yo pote boure pou yo mete yo tout deyò, lè sa ya fè apèl avè m, epi ya konnen ki sa k Ronald la. Bon, antouka, bagay la rèd, men fò m di nou tou, Pandan mesye 400 mawozo yo menm ap mobilize, yo deja sou Bèlè, anpil nèg met pye yo atè a la, tanzantan pou gen yon pote boure ki pou fèt, m ap di nou byen ke gen yon nèg ki rele Barbecue, li di Barbecue l ap vin mete pye l atè a pou li anfas nèg 400 mawozo yo. Towo sa a se depòte. Depòte Carl Henry ki toujou gen pwoblèm avèk nèg 400 mawozo yo o nivo de zòn Kwadèboukè. Je kwa ke se tip la li kontwole zòn Belanton. Babekyou pa vle pou misye vin nan batay la. Li poko dakò. Obyen li pa dakò. Paske li konnen si l kite depòte Carl Henry vin nan batay la, sa vle di batay 400 mawozo avèk batay depòte ap vin fèt sou yon lòt tèren. Apre depòte fin batay pou li, depòte kapab egzije pou l entegre je nèf. Kounye a je nèf lan, li pral yon, m ta kapab di yon estrikti ki pral prèske desantralize. Talè ou pral tande nèg la, li lòt komin, l ap mande pou l je nèf. Bon, èske je nèf la la a, manm nèg yo gen ladan nan, yo di yo ase, yo pa bezwen moun ankò. Yo ka batay. Men brèf fòm di nou ke bagay la li rèd. Tou 2 kan yo gen nèg ki tonbe. Nan kan Babekyou gen nèg tonbe, nan kan Bèlè 2 nèg tonbe. Dèfwa gen enkirson ki fèt, e Babekyou pote boure, li touye nèg. Dèfwa nèg Bèlè pote boure tou yo menm, yo touye moun. M pa pral antre nan lojik kòm si ki gwoup ki touye plis paske touye moun nan, bon se pa la vrè rezon. Se pa enpòtan kòm si nou pa ka la pou n ap fè elòj pou gwoup k ap touye moun. Kounye a mesye m pral fon ti pale avèk nou. Surtou e moun bèlè yo. Gen anpil moun bèlè ki tande nouvèl sou chanèl sila, ki tande emisyon nou. Gen anpil nèg ame nan bèlè ki tande nou. Gen anpil nèg ame nan baz rival ki tande nou. E m pa bezwen di pou popilasyon ki nan 2 zòn sa yo. M ap di nou yon bagay mesye. Genyen Anpil nan nou ki di ke mwen genyen fòs kote lè map pale de barbecue avèk nou. M pa kwè sa. M pa kwè sa. E map di nou ke m pa anvi kache sa yon nèg fè. M pa anvi di yon nèg se ti jezi nan po krab or nèg la se ta pi gwo kriminèl ki gen sou latè. M pa rayi nou youn mesye. Men m rayi tou sa nap fè popilasyon an. Paske Se 2 zòn m ta kapab di ki mete popilasyon an an otaj. A chak fwa gen yon pote boure frè m yo, se moun ki mouri, se moun nan popilasyon an k mouri. Lè n fou desann, gen moun anba k mouri. M oblije di l konsa. Lè Barbecue moute tou, li touye inosan. Bon mesye, ban m di n yon bagay. Se nouvèl m ap bay. M oblije di l jan l ye a. Petèt ke nou menm nou ka mal entèprete l epi nou wè ofinal ke e genyen ti fòs kote, men m pa m pa kapab antre nan lojik sa. M p ap fè apoloji pou ankenn nèg ki kriminèl. Ok, m p ap panche nan ankenn kan. Sof ke, se t ap pi bèl bagay nou t ap fè pou mwen. E mwen menm lè sa a m ta pral fete avèk nou, si m ta wè nou menm avèk Barbecue nou deside pou n di ke nou fè popilasyon an soufri twòp Menm jan avèk vakabon yo ki nan politik la pou n di ebyen zòn yo n ap mete lapè ladan yo epi w wè lè sa a mesye gade m t ap tèlman kontan gade chak jou m t ap sou Bèlè chak jou m t ap Dèlma 2 ou konprann paske se t ap pi bèl kado nou t ap bay popilasyon an fè sa pou mwen non mesye deside sou pwen sa a non m ta pral fete avèk nou mesye men afè bay fòs kote a mesye li p ap janm konsa ok li p ap janm konsa paske m pa kwè m la pou m ta pwoteje ankenn nèg ki verse dans la logique mortifère. Merci beaucoup la famille e kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appréciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.